Nèg yo anvayi devan an. Se baryè an m fèmen. M pa konn si se yon polisye k ap boule nan machin tou vivan la mezanmi. Woo papa! Gèt! Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon enfòmasyon ki fèk tonbe vini jwenn nou la se ke gen yon sitiyasyon difisil o nivo de zòn douya gen yon ti vòys ki an sikilasyon epi gen yon foto ki rive jwenn nou kote ke genyen yon Se yon zòn ta kapab di de tirbulans. Si m ta genyen pou m ta make zòn wouj nan peyi a, aparaman zòn sa a m pa ka pa mete l nan zòn wouj. Paske se la a nèg yo fè anpil zak. Nèg yo konn sòti nan Tokyo pou vin pran machin la a paske yo gen alye je nèf ki la. Tanzantan lapolis toujou ap tire ansanm avèk mesye sa yo. Dènyeman la a, te gen yon pote boure ki te fèt, ebyen, anpil kout bal t ap chante, nèg yo te pran yon bakòp lapolis, yo boule l. Te gen menm enfòmasyon ki t ap sikile kòmkwa ta gen polisye ki pèdi lavi yo. E la nan vòys ou sot tande a la a, ou tande dam nan di ke, Eske pa gen polisye ki anndan machin sa a ki li menm k ap pran dife? Vyolans lan atenn yon pwopòsyon demezire nan peyi Dayiti. Vyolans lan rive nan yon nivo kòm si m ta kapab di eske nou pa kapab poze tèt nou kesyon pou n di enben kriminalite a li atenn somè a nan peyi Dayiti. Jan m di nou, n ap chache konnen pou n kapab gen plis detay sou sa ki pase a. Men ekoute. Zone dangereuse, Drouillard, Kafou Douyar, Zone dangereuse. Zòn sa a pral plonje nèt dan le kawo, se depi lè te gen yon atak kowòdone bandi ame sou anpil komisarya ak sou komisarya nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan. Nan blòk sa a, te genyen yon sou komisarya antèn de Drouillard. Nèg yo antre Yo pete tèt enspektè la ak bal. Sa yo jwenn anndan komisarya a, yo pote l ale. Depi lè sa a, pa janm genyen polisye ki mete pye nan zòn sa a. Polisye yo sèlman kapab pase sou yon bakòp. Yo kapab ap veye move grenn. Men afè kesyon pou polisye enstale nan blòk sila a, li p ap bon pou ou paske anlè ou gen Tayson. Lè w rive dèyè kwen mi chaje a nèg. Nan lòt zòn yo ankò chaje alye je nèf. Donk, lapolis li te oblije kite espas sila pou bandi yo. E jounen jodi a la, si yon nèg ap fè yon konsta, ou kapab di tèt ou ke bandi yo gen plis teritwa ke lapolis. Lapolis sèlman klwatre nan yon komisarya oubyen nan yon soukomisarya. E lè lapolis pran lari, lapolis oblije ap veye kò l. Paske, nèg yo anpil e nèg yo gen gwo zam nan men yo. Nou tande ki sa k pase? Polisye ap mouri agòch adwat. Bagay yo vrèman rèd. Dosye Ti Makak, genyen de vòys ki ap sikile. E si on moun ta kapab fè fwa ak vòys sa yo? finalman pou al pose te tou anpil kestyon. On m'a dit que la police a débarqué chez Timakak. Ils ont trouvé sa femme. Et puis on a demandé à la femme où se trouve Timakak. La femme a dit que Timakak n'est pas, n'est pas dans la maison. La police a dit oui, ils, sont, ils savent qu'il n'est pas dans la maison, mais ils savent qu'il est blessé et qu'il se cache. Où est-ce qu'il est caché La dame a dit que il ne peut pas leur révéler là où il se cache. La police a dit ah bon, vous ne pouvez pas dire où, où, est caché Timakak, à connaît. J'ai l'impression qu'on l'a peut-être battu. Elle a fini par avouer que, la, que Timakak s'est réfugié chez un gros bourgeois à la boule. Ensuite, on lui a demandé de, donner le nom du bourgeois. Elle n'a pas voulu. On l'a peut-être encore battue. et finalement, elle a révélé le nom. Il paraît qu'à ce moment-là, ils ont débarqué chez le bourgeois. Il y a eu des arrestations. Alors, je ne sais pas s'ils ont trouvé Timakak, mais c'est tout ce que je sais. Mais ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'il a fait Il a affiché la photo tout petit sur YouTube pour dire qu'il ne peut pas divulguer le nom du bourgeois, mais qu'il peut par contre mettre une petite photo, donc d'aller vérifier la photo. Ce qu'on a fait. Moi, j'ai vu le nom, Bon ti makak menm lè nèg yo barel anlè a papa misye pran katouch epi kounya ti makak kouri yo yo gon fanm ki t avèl yo pran fanm nan lè lapolis kòmanse ba fanm nan presyon fanm nan fanm nan fanm nan di se ka yon kouzen boulos ti makak al kache wi. Lè la police debake ka kouzen boulos la menm li jwenn san san ti makak anndan vre wi tras san ti makak anndan men yo gentan men yo gentan fè fè ti makak m tande swa vitelòm oubyen oubyen izo gentan voye pran misye a la polis la polis arete boujwa a menm m konnen yo pap kenbel non yo al lagel gwo boujwa nan petyonvil la menm nonn yo poko k bay humm bagay dwòl gason bagay dwòl. Eske ti makak deja antre nan gran baz? Eske ti makak toujou anlè a? Eske sa yo nou kapab konsidere kòm de rumeur, pawòl kap di yo, paske nou poko genyen afirmasyon sou koze sa yo. Men, pwen dòg la se ti makak. Kisa lap fè? Kisa lapolis fèl? Eske li blese? Se anpil kestyon on nèg ap poze tèt ou poukò li la. Nou raple nou yon premyè fwa yo te chase ti makak. Ti makak retounen an bèt. Nan mwa sila a, operasyon tònad la li entansifye pou kapab mete ti makak nan o. E finalman m ta kapab di, dènye manch batay sa a, li tourne an favè lapolis paske lapolis li menm, li fè ti makak vole. M pa konnen si gon lè k ap rive pou ke ti makak li menm li repran lame, men ekoute, lapolis fè ti makak vole ak bal. Sa vle di, tout nèg k ap renye, to ou ta, ebyen, m ta kapab di, ou gen pou ou fè fas ak lapolis, e lè sa a, lapolis ap itilize bon jan mwayen pou li kapab trake w. Paske nan tout peyi nan mond lan, fòs ki ilegal la, m pa kwè l ap kapab reziste fas ak fòs ki legal la. Sof kèlke rare eksepsyon, pa egzanp lè n pran nèg Taliban yo an Afganistan, ki yo menm t ap goumen avèk fòs lòd yo, e imedyatman aprè le depa dè Etazini oubyen dè Marines nan peyi sila, Ebyen Taliban yo menm yo repran lamen nan batay sila a. Se yo menm ki sou pouvwa pou kouwè li la. Men gon bagay anpil moun ap fòse di tèt yo. Kilè Ayiti kapab tounen peyi? Paske maten an la map pale avèk yon zanmi e map pwofite voye yon gwo bigòp bay notre ami Balaguel depi Jakmèl. Misye di m ke Ayiti pa yon peyi non. Ayiti se yon kote. Humm ou pa konn wè lè wap pale avèk yon moun epi ou di a m pral yon kote la wi ebyen se kòmsi lè yon nèg an ayiti ou di ou yon kote ou pa vrèman nan yon peyi men mwen vrèman triste mwen vrèman triste paske ou wè la se kòmsi m pa gen mo ankò m pa gen mo ankò paske men sa pou nou konprann peyi sa pito ou annafè a tout moun ou pa annafè a bandi wè wi. Paske bra nèg yo long. Bra yo long. Kit bandi a vès, kit bandi ak zam ki nan men yo, bra yo long. E se chak jou krim ap fèt nan peyi sa. E dèfwa ou kapab bay nèg ki nan entènasyonal yo rezon lè nèg yo kanpe. Y ap denonse gang. Y ap joure pasi pala. Lè moun trete yo gang, yo revòlte. Yo trete moun sa gang an retou. Yo trete moun sa zanmi gang. Wi, paske nostalji a l ap manje yo. Ki moun mezanmi ki nan peyi Kanada, ki moun ki nan peyi Lèzetazini ki pa ta vle fon parèt lakay la? M ta renmen nou dim kiyès Moun ki nan peyi sa yo ki pa ta renmen fon tounen lakay leve ti dwèt nou silvouplè men li poko posib. Dosye ki konsène lapolis, arestasyon daprè lapolis yon enpòtan manm gang 5 segond yon veyikil konfiske. Gen yon sitwayen ki rele Frantz Casimir. Li jwenn arestasyon li le dimanch 16 avril 2023 nan Channmas abò yon Toyota Rav4 imatrikile AA 79 830. Daprè enfòmasyon lapolis dispoze, sila a li enplike nan plizyè ka anlèvman ki resanse nan plizyè katye, notaman nan Rue Saint Honoré, Rue Monseigneur Guilloux, Lopital Inivèsite Deta Dayiti ak Plas Sent Ann. Frantz Casimir alyas CP oubyen Ti Dou ki li menm se yon enfliyan manm gang 5 segond, selon lapolis ki ap opere nan Vilaj de Dye, li te genyen pou misyon likide machandiz gang nan vòlè. Ajan lòd yo dekouvri yon enpak bal nan nivo kawosyè Rav4 sila li t ap kondwi nan moman entèpelasyon li an. Frantz Casimir alyas CP oubyen Ti Dou plase nan gardavi an atandan yo defere li pa devan otorite konpetant yo. Tèt chaje. Antouka mèsi la fami kòm toujou yon maksimòm de kòmantè yon maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay pi aprè kèskon di a la pwochèn.